Se te samdi, e samdi ki te 22, 22 oktòb, nèg yo te chita nan 47, yo t ap fè deba politik, yo t ap diskite antre yo, ki jan e nou ka ede peyi a soti nan sa Manasr al twouve l la a ekip kale tèt twazyèm vèsyon sa, ebyen 2 machin ki te gen logo swat sou yo, Yo parèt nan baz la, yo di nèg yo pou yo moute machin nan. Men yo konnen yo pa nan bandi, yo pa nan kidnapin, yo pa nan asasen. Nèg yo pa t fè retisans paske yo te wè se lapolis. Yo jis moute machin nan. Sèke lòt moun rivren nan zòn nan ki t ap suiv tou pa t chwazi pale paske se lapolis. E nòmal, lapolis gendwa toujou bezwen ou poze yo kesyon. Ebyen, machin sa yo ki te pran nèg yo, se pa t bon moun yo te ye vre. Se te asasen makiye, asasen degize. ki te vin pran nèg yo pou ta l sakrifye yo nan ta sakrifye yo kote yo ta jete kò yo nan Taba 43 dèyè yon biznis ki rele Mot Super Center. Yo ta pral jwenn kò yo an lendi, an lendi, 2 jou apre asasina yo. Yo mande jistis sosyal. E te 5 moun ki t ap di aba chète dlavi. E te 5 moun ki t ap di aba enflasyon. E te 5 moun ki te di sistèm sa a ki kenbe peyi a depi plis pase 200 zan, li rive nan bout li. E te 5 moun ki t ap di ke Ariel ou se reprezantan dirèk sistèm nan. Si pou n kòmanse atake sistèm nan, se pa ou pou n kòmanse pou n di altela ou pa ka fè plis san koule nan peyi a. Lè nou konnen moun nèg sa yo tiye, moun Ariel Henry e konsò tiye. Laplèn, Lasalin, Bèlè, Site Solèy, Vilaj de Dye, nou te di ke ou pa ka kontinye ap koule san sa, san sa nan peyi a toujou. Ou fòk ou kanpe vàn san sa. Ebyen, nou wè, mesye moun sa yo, yo pa vle tande larezon. Tan pou yo ta tande, minimòm sa yo n ap mande a, ebyen, se kriye yo chwazi fè n kriye. Se disparèt yo chwazi fè disparèt nou. Se anprizone yo chwazi anprizone nou. Se asasine, kalsine yo chwazi kalsine nou. Ebyen nou menm nou di Baz 47, batay nou an se yon batay ki jis. Lè nou konnen jistès batay sa, nou pa ka fè bak. Paske batay nou an se pou jenerasyon demen an. Batay nou an se pou moun k ap soufri nan tout geto yo. Batay nou an se pou moun ki pa ka manje, ki pa ka al lekòl. Se pou polisye yo tou. Se pou polisye yo k ap fè represyon nan lari a. Se pou polisye yo. Si konnya yap jwe ti kat, baz 47 kontribye ladanl. Si konnya yap jwe ogmantasyon, baz 47 kontribye ladanl. Fè yo tande la rezon. Fè yo tande la rezon pou yo sispann masakre pèp la kap mande minimòm sa. Dènye mesaj m ta vle m ta vle lanse se bay pèp ayisyen an, bay tout moun kap soufri anndan geto yo. Poun di yo ke batay pèp la li pap kanpe. Menm jan Desalin te chwazi sakrifye tèt li pou bay sa nap viv la, pou retire chèn nan pye nou, ebyen nou di ke batay la pap kanpe. Map di Hawaii, James, Toussaint te, Toussaint te mouri nan goumen an, Toussaint tal mouri Fòdejou, kolon yo te tiye yo, ebyen Dessalines te toujou kenbe flanbo mobilizasyon an pou te vin vè 1804. Yo te rive jwenn, pran mesye sa yo, te kidnape yo, m pap di arete yo, te kidnape yo, yo kidnape yo, y al ansasinen yo, yon samdi pandan mesye yo nan baz 47, se baz yo, se la ke yo fè politik, se la yo goumen. Yo leve yo, yo kidnape yo, y al ansasinen yo, yo met dife sou yo, yo fin rache yo met dife sou yo. Enben nou di yo, Ke menm jan ke yap rache militan yo, men jodi a militan yo se tou nòmal se dwa yo pou yo goumen, pou sak vini yo de dwa yo, men lè w panse w rache yo, tiye yo, a vle di ou panse batay la fini, batay la pa fini, lè w pran bab, gen plizyè bab, gen plizyè militan, gen plizyè tèt de pon, ou panse lè w rache yo, tiye yo se sak bal moutre w, batay la ap kontinye, e sa fè nou di. Ke militan sa yo 5 militan sa yo ke nou mande ke Bondye e vivan an ke ale an pè paske mesye sa yo ki tap goumen an yo te gen dwa vann tèt yo men yo pat vann tèt yo yo tap goumen pou sosyete a yo tap goumen pou pwoblèm peyi a enben lè yo te panse yo te yo ansasinen yo sa vle di te panse batay la pap te kanpe men batay la pa kanpe batay la ap kontinye si wap gade ou wè batay la pi rèd ba pi rèd nan batay la e sa fèm di yo ke tiye 5 militan sa yo. Yo pap ka atenn a sa yo bezwen rive a. E moun ki tiye militan yo, ke m swete lan vi yo tou ya fè gwo wòch. Paske lè w detwi vi yon jèn gason k anndan geto a, k ap goumen pou lavi chè, k ap goumen pou ensekite, k ap goumen pou kidnapin, k ap goumen pou chomaj, lan chomaj yo ye, ke jodi a w chwazi pou w vin pran w ansasinen yo, ou panse ou menm w ap byen? Enben lè w fin touye yo sa vle di ou menm lan vi w, w ap fè gwo wòch. Ou pat ka fè goraj tou monchè, tout moun vin sou tè a pou mouri. Militan yo k mouri a yo tap goumen pou dwa yo. Lè w ap panse w ansasinen yo, rache yo, avè di w panse se sa k pral moutre w batay la ap kanpe. Ke batay la pa kanpe, n ap kontinye fè batay la jiskaske nou jwenn sa n bezwen an. Pase kriminèl sa yo k rele Ariel Henry a, ki ansasinen militan yo, k al leve yo nan baz 47, ke nou di nèg sa yo, yo pap fè goraj sou tè a tou. Menm jan militan yo tonbe, y ap mouri menm jan an tou. Pa gen men l pa monchè. Paske lè w ap gade w anndan yon peyi ke. Pou jwenn dè gang yon pèp pa ka revandike. Pèp la oblije, bandi, tout kalite bagay rann pèp la pa ka pale. Sak fè sa? Nèg yo yo menm bouch yo pa fann, bouch pèp la pa fann pou l viv. Avè se vòlè sa yo, se gang sa yo, se kidnapè sa yo, se yo k ap toujou bezwen peyi a jan l ye a, pou yo toujou kidnape moun, pou yo toujou vòlè, pou yo toujou met peyi lan ensekirite, pou yo toujou fè kidnapin, pou yo toujou. Vi pa yo ap toujou byen pase, men vi pèp la li menm ap toujou rete lan fatra, enben son sèl bagay nou di yo, batay la ap kontinye. Ariel Henry. De sa Canada fè a Etazini la France an m pa ka etone ou konn sa m pa ka etone lè w pran valpa sa yo fatra sa yo pou kiyès yo tap travay e pou le Canada les Etazini la France e yo wi lè yo tap vòlè eleksyon pèp la ki moun sa yo e menm moun sa yo ki te mete yo ap vòlè eleksyon pèp la wi an w pral pran kounye a w pral pran Martelly ou pral pran Lamothe ou pral pran Kiko Seremi ou pral pran gang phtk yo kounye a moun pral etone yo pral di se Martelly e vòlè l te ye. Ou pral Ou pral etone ou pral di se Martelly e kidnapè l te ye Ou pral etone ou pral di Martelly se yon nèg ki te lan bandi legal Ou pral etone se Martelly te lan linja Ou pral etone Martelly te mas te lan masakre pèp la Ou ta ou etone Martelly te lan 2004 li tap goumen kont Ayiti li te tiye yon pakèt moun M pa ka etone de Martelly Jodi a valpa sa se etazini ki tap kore l Se kanada se lafrans Se yo ki te vòlè eleksyon pèp la bay Martelly Se yo ki te vòlè eleksyon Moïse Jean Charles sou Jovenel pou yo te mete Jovenel la la Se yo ki te vòlè eleksyon madan Maniga Pou w te bay Mateli. Jodi a m pa ka etone w yon fatra tankou Mateli. Yon fatra phc kò ekip vòlè jodi a ki vin bann sa yo ban nou la. Ki nan tout zòn geto yo, ki federe bandi, ki federe gang. Jodi a swen n ap pase la se nèg sa yo. E Mateli se lamòt vòlè. Nan 10 stad li te di l konstwi yo, al mande kòt 10 stad yo. E menm vòlè sa yo. Pase fò pèp la te ret nan fatra. Fò te ame nèg anndan geto yo a zam nan men yo ki rann popilasyon jodi a pa ka viv. Ou pran yon desanm, ou pran yon novanm, ou ak yon aktivite. Ou wè peyi a nèg yo fèmen l, enben nèg yo te konn sa yo fè a, se pou yo toujou met pèp la an otaj, pou yo toujou vòlè, pou yo toujou fè kidnapin, pou yo toujou vòlè richès peyi a. Lè sa yo menm pou yo byen pase a pitit yo, m pa etone, Mateli a tout moun konn sa, son nèg sal, son fatra, m pa kab pale de Mateli, voryen sa n pa pale de li, jodi a fatra sa yo tounen voye la, m swete pèp la fò l fon bwa kale lan mouda Mateli, fò l fon bwa kale lan mouda, lan mouda. Lamòt fòl fon bwa kale nan mounda nèg tèt kale phtk yo fòl fon boul yon bwa kale nan mounda gang vòlè ki te di yo te konn nan opozisyon tankou André Michel majore Michel yo moun sa yo ki met peyi a la fòl fon bwa kale paske lè ou pran fatra sa ou k tounen nan peyi a m di pèp la si ou pa fon leve kanpe ou pa fon soulèvman ankò e gang toujou ap vin enplante toujou wi sou sa ou ye a l ap vin pi mal wi. Pase lè w pran Martelly jodi a la, ki tap desann pantalon l Ozetazini tout kote, ou vin pran fatra sa ankò tounen la. Se gang li vin pwodwi plis, e sa fèm sipliman la, kontinye batay, nèg sa yo pa gen dwa dòmi. Yo pa gen dwa respire nan peyi a, fòn kontinye fè batay la, pase jiskaske n dechouke Ariel ak ak tout kò vòlè l yo. Men jiskaprezan yo di. Ki santiman m ka di? tristès, amètim, nou debousole lè ke nou gen frè nou ki tap goumen nan mitan nou, epi nèg san fwa san kè yo pase men yo pran yo, asasinen yo lachman, rezon koz mwen di lachman. Se paske yo pa pran yo sou chan batay. Yo pran yo pandan ke yo chita nan atmosfè yo, nan inivè yo, nan lakay yo, yo pran yo, yo tiye yo. Men nou konprann zak de represyon sa yo ak ki bò l vle mennen nou. Se yon fason pou pawòl byennèt lan pa pale. Se pawòl sa yo, se pawòl sa yo y ap fè, se jan de mannigans sa yo y ap mannigans. pou yo wè nan ki fason ke yo kapab stope lit popilè a. Men sèl sa mwen konnen, konsi kou militan ki konsekan yo, militan ki gen prensip ak disiplin yo, paske sèl sa mwen konnen tou ankò, se, se, m ap di militan yo, m ap raple militan yo, yo dwe gen prensip ak disiplin. Se sèl rezon. ki kapab fè yo rete long vi anndan batay lan, paske batay lan pa kout, batay lan konplètman long, long, long, long, long, batay lan se yon batay long dire, sa vle di ki sa, batay lan gen pou l pran plizyè faz, sa di nan plizyè faz lan gen moun k ap tonbe, gen moun k ap vini, gen moun k ap rale, sa vle di fòk militan yo andoktrine sou le plan ideyolojik, sa di fòk pati politik yo fè. Fò pati politik yo fè fè fòmasyon pou militan yo paske lè militan an pa andotrine pou tèt pal li gentan sèvi yon zam ilegal. Ebyen se tout rezon sa yo nou di konsa nou pap pran nan okenn zak kraponay ki pou fè ke nou pou ki pou ta fè nou Antre tèt nou nan koki nou pou n pa pale pawòl byennèt la. Tankou mwen menm m soti anndan Site Solèy, sa vle di ke kote nou soti se kote moun ap jwe mayèl pou yo antre anndan lakay yo. Ou konn kouche sou kabann lakay ou, banda yon fon detire konsa, se dlo rigòl, se sou dlo rigòl ou tonbe, sa di dlo anvayi ou. Enben jounen jodi a m panse ke nou tout genyen, nou tout genyen, m panse ke nou ta dwe gen lejitimite pou nou pale pawòl. M byenèt la pou nou pale sa ke nou gen bezwen, sa ke ki revni nou de dwa. Enben, nou wè ke y ap tiye moun. Yo tiye Eric Jean Baptiste, yo tiye plizyè moun k ap pale, kote ke Eric Jean Baptiste pa t dakò amisti. Depi nou pale, depi nou pale de amisti, nou konn kiyès moun ki dèyè ba, dèyè dosye tiye moun. Se nou di si y ap gen amisti, e pou pèp la pou gen amisti, paske se pèp la yo ko, yo, yo kontinye ap tiye. Se pèp la yo ko kontinye a, a, a, a, a, a, a, a fè kidnaping sou yo. Se pitit yo k pa ka al lekòl, se pitit yo k pa ka manje, se pitit yo k pa ka al lopital. Nou wè gon koze mondyal ki vini sou nou la jounen jodi a. Se pa paske pa t konn gen mondyal chak katran, men jounen jodi a nou menm antanke moun grangou nou pa ka nan mondyal. Nou menm antanke moun ki pa ka voye pitit nou lekòl nou pa ka nan mondyal. Nou menm antanke moun ki pa ka manje yon diri blanch nou pa ka nan mondyal. Jounen jodi a sak diri ap vann 1500 dola, kich ti mamit diri ap vann 500 dola. Kijan diri di diri yo vle di diri yo menm diri nou menm nou pat konn kwit lakay nou e diri peyi nou te konn kwit enben avèk Clinton nèg yo kraze pwodiksyon nasyonal pou yo te kapab mennen nou la jounen jodi a nou di yo se byen konte mal kalkile pèp la ap mobilize anndan mondyal la kit Brezil chanpyon sa se nan bouda yo kit Ajantin chanpyon sa se nan bouda yo kit li pèdi se nan bouda yo kit li pa pèdi se nan bouda yo men nou menm antanke Moun ki konsyan andedan MOGAP nap kontinye soulve pèp lan kont va ni pye sa yo kap kap tiye moun anndan peyi an paske nou pa ka dakò pou moun ap mouri anndan peyi an konsa nou di o nou fè yon kri o dye pou baz 47 paseke nou konnen ke yo ale Yo ale, fason ke yo ale a, sa fè nou mal anpil, men m konnen ke kòm se nèg ki te kwè, egzanp Awayi, se nèg ki te kwè nan batay tout bon vre, nou konnen ke lespri l ap toujou nan batay la ansanm avèk nou, paske batay byennèt la pa ka kanpe nan wout, nou prale jiskobou. Jodi a, se avèk anpil tristès ke Projomo, ki reprezante pa Marcia Amaral, kòdonatè jeneral, vin pataje. Pèn sa a ak Baz 47, Baz 47 ki sou uityèm militan ki tonbe anba bal asasen kriminèl Ariel Henry, Rosemila madan Tonton, SDP, Wilson Jeudi ki fè konplo pou asasine tout militan pou konviksyon yo, pou ideyoloji politik yo. Jodi a nou di li pa nòmal. pou militan ap tonbe anba bal pou ideyoloji politik yo. Se pa gang yo ye, yo pa nan 400 mawozo, yo pa nan oken gang, se militan k ap milite ki vle yon chanjman pou peyi a. Yon gwoup jèn gason ki pran responsablite yo, k ap batay pou chanbade sistèm retwogad avilisan sa a. Sistèm sa a. ki kokobe jèn gason, jèn fanm nan peyi a, sistèm sa ki enpeche jèn gason, jèn fanm travay, pou travay yo mande w 5 an eksperyans, alòske ni leta, ni òganizasyon entènasyonal, ni sektè prive, yo pa janm bay jenès la yon chans. Pou yo fè eksperyans de travay nan vi yo. Pou yon jenn fanm travay, fò l nan fè madivin. Pou yon jenn gason travay, fò l nan fè masisi. Jodi a, se pou sa Baz 47 ap batay, se pou sa nou menm Pro Jomo n ap batay. Pou yo sispann mande nou fè masisi, mande medam yo fè madivin, lè yo al mande travay nan peyi a. Se pou sa jenès la kanpe. Li di fok Ariel ale, nou bouke avek Ariel. Ariel vin anpire sitiyasyon politik lan. Ariel vin anpire sitiyasyon ekonomik lan. Ariel vin anpire sitiyasyon sosyal peyi a. Jodi a, 5 konbatan tonbe. Men lame a pa ka kraze. Lame a pap kraze. Nou di mesye yo. Bon travèse! Men nou menm ki ankò vivan, n ap kontinye lit la, n ap kontinye batay la. Se sa k fè m mande, m mande peyi a, pa kite koup di mond pran lespri nou, pa kite koup di mond ale avè nou. Koup di mond lan pa p itil nou anyen, men batay pou avni nou, batay pou enterè nou, batay pou n sove peyi a, batay pou yon nouvèl Ayiti. Se li ki primòdyal pou nou. Se li pou nou konprann, se li pou nou fè. Mèsi laprès.